Bonjou bonswa la fami se avèk anpil tristès nou pran mikwo a jounen jodi a la pou nou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon men jis avan nou kòmanse nap obsève kèlke segond de silans. an memwa tout moun sa yo ki peri yè swa nan kad masak sa ki fèt nan Dèlma 32 kote ke pami moun ki tonbe yo gen yon jounalist ak yon moun ki fè pati yon òganizasyon politik. Yon lòt fwa nou avèk ou sou chanèl sila a pou nou kapab pote enfòmasyon ba ou. Men, kite m di nou, li toujou difisil lè yon jounalis ap anonse lamò yon jounalis. Nou konnen lamò se yon pasaj oblije, tout moun dwe mouri. Lè w gen yon pwòch ou, li kouche nan kabann, li mouri, si l nan katreven, katrevendizan, w ap atriste, men apre yon tan w ap bliye l. Men ekoute lè s on jèn ki pati, yon jèn ki gen anpil avni. Lè w gade pou wè, yon fiziyad fèt, anviwon 20 moun pèdi lavi yo, tout pwòch moun sa yo p ap kapab aksepte lanmò sila. Finalman, chak grenn fanmi nan peyi sa a ap konte kadav pa yo, chak sektè ap konte kadav pa yo. E Ayiti li menm, li mare ren l, l ap kriye pitit li k ap mouri chak jou Bondye mete. Pandan jounen 29 jen 2021 an, des individus armés pase plizyè bal Guerby Geffrard e Guerby Geffrard pèdi lavi l. Delege SPNH 17. Men ekoute, kèlke zè aprè, pral gen yon gwo dram dan la Repiblik. Zòn kote Guerby Geffrard abite a, nèg ame pase nan zòn sa, yo fè yon lòt masak. Yon lòt masak. Anpil moun pèdi lavi yo. Katouch loje nan po tèt, nan kè anpil sitwayen. W ap gade sou videyo yo, gen anpil fi, gen anpil jèn. E le pire c'est que sa pa rete la paske nèg yo pase nan tout koridò, yo simen bal, yo fè moun ranmase anpil mò an retou. E pi pandan yo prale pi lwen, nan zòn Kriswa, yo kwaze avèk journaliste Diego Charles e pi militant Marie Antoinette Duclaire, yo ouvè bal sou yo. moun sa yo pèdi lavi yo. Pou moun ki pa konnen journaliste Diego Charles, ou pap konnen n ankò men m ta pran yon ti tan pou m eksplike w konpòteman misye. Se yon jèn devwe, yon nèg ki gen anpil konpetans. Yon moun si l bò kote w, ou pa ka pa ri paske se pa quelqu'un ki reste plonge dans la discretion. M ta kapab di menm lè w gen pwoblèm depi Diego bò kote w, ou pa ka pa byen. Tout konfrè jounalis ap poste foto Diego sou stati yo an dizan poukisa w fè non sa, poukisa w ale bonè konsa. Mèsi mesye poutèt nou touye Diego ak Antoinette Duclaire. C'est dur de regarder cette réalité en face. Men li byen la. N ap viv avè l, nou aksepte l, nou mare vant nou pou n di pa gen pwoblèm. Laprès an dèy, tout sosyete a an dèy. Vizyon 2000 pa kapab travay lè l tande nouvèl sa a, paske sèten gran jounalist. Ki est tombe pour ne plus revenir Bagay yo grav nan peyi dayiti pèsòn pa eparnye si moun kap simen dèy nan mitan popilasyon an leve yon bon maten espri mòtifè la monte nan tèt yo yo di yap touye yap touye pa gen pèsòn ki kapab kanpe anfas pou di arete machin lanmò a machin nan kontinye ap simen dèy. Pa gen diferans ant masak sa a ak masak Lasalin. Paske, pou kantite mò m ap gade atè nan koridò, m pa santi imoral mwen o bo fiks. Men etandone ke nou dwe la a pou n kapab pote enfòmasyon sa yo ba nou, paske depi maten gen moun k ap rele m pou di, Fèt atansyon a 3 RL Prod! Men kounye a se jounalis k ap mouri nan peyi a. Pa ke sa, si w gade pou wè maten an la a, pou kantite moun ki tonbe, pami yo de pèsonalite sa yo, jounalis ak militant sa a, bagay la vrèman trist. Nou rive twò lwen. M panse nou rive twò lwen. E la a, otorite yo, nou ka di yon bagay silvouplè? Antouka genyen direktè enfòmasyon mwen kwè nan Vizyon 2000 e non Karisma. ki li menm te pwononse kèlke mo lè li tande nouvèl sa a. Ann koute l. Bon, yon bagay nou pa t atann nou a sa ditou. Ou konprann? Nou pa t atann nou a sa ditou. Donk, yè, Diego Charles fè jounen an pratikman ap travay. Donk, mwen menm pèsonèlman, a un certain moment, donk nan preparasyon jounal 5 è a, m te gen echanj avè l. Epi, m t ap tande diskisyon ke li te gen avèk de lòt kolaboratè tou sou de dosye. Donk. Gentan se 2 bagay ke nou tap tande pou la dènyè fwa, se se dènyè fwa nou tap tande Diego Charles kap pale nan vivan l. Eske moun Dèlma 32 ap bliye sa ki pase a nan lannuit 29 pou rive 30 Jwen 2021, yon dram yon orè ki p ap janm efase nan memwa tout moun ki ap viv nan zòn Dèlma 32 e menm Dèlma 33 paske vous imaginez des hommes armés parèt sou plas, yo kòmanse pete kout bal, moun ap kouri pasi pala e moun ap tonbe. Mezanmi, èske Ayisyen pa gen ti bren jenerozite lakay yo ankò Paske jounen jodi a la nou oblije poze tèt nou kesyon sa a pou n mande, kisa k rete nan peyi sa a? Kisa k rete? Pa gen anyen ki rete ankò lè w ap gade bagay sa yo. Mwen pote kèlke zimaj pou nou. Men, nou pap ka wè mò yo paske nou konnen depi nou poste imaj mò, sa siseptib ak sanksyon sou YouTube la. Men de tout manyè. Nap voye video yo ba nou. Moun ki ap ekri nou byen bonè pou mande nou eske n ka wè masak Delma 32 an, nap voye kelke video pou ou. Men bagay la tris anpil. Ann gade. Se pou la premyè fwa depi m konnen m fèt, m ap viv yon bagay konsa nan peyi Dayiti. Mwen pa t gen chans viv evènman Tonton Makout, men sa k ap pase la jounen jodi a m ap mande m èske 86 te pi mal? Non, 2004 pa t pi mal paske te gen libète de sirkilasyon, pa t gen tout sa k ap pase la yo. Te gen kèk zòn cho, men gen zòn depi w ladan yo, tèt frèt. Men kounye a! Èske w kapab di ou tèt frèt nan kèlkeswa zòn ou ye a? Nou vin pè pwòp tèt pa nou. Nou gen enpresyon ke a chak fwa yon moun k ap viv nan peyi Dayiti gade tèt li nan glas, li anvi kouri paske li menm anvi di tèt li, li se pwòp enmi l. Lè moun nan ap mache li wè lonbray li ap swiv li jounen jodi a, li anvi kouri paske menm lonbray li li pè. Sa pa ka kontinye konsa. ou menm ki nan plas kèk sitwayen ki te finalman jwenn chans pou sove anba flo bal sa yo ki t ap simen pasi pala nan Dèlma 32, di Bondye mèsi ou pa la a, paske ou te kapab la a menm kote avèk yo. Se anpil wi ki tonbe. Jou sa ap make o fè wouj. A chak fwa 29 jen rive dan la sware, m gen presyon ke. Moun nan Dèlma 32, menm lè peyi a ta vin bon yon jou, ap toujou sonje gen yon dram ki te pase nan lannuit 29 jen 2021, yon dram yo pap janm bliye. Hum! Men ki sa Ayiti devni jounen jodi a. Pour les gens qui disent que Haïti c'est Somalie, je suis d'accord, men èske Ayiti pa pran devan anpil peyi jounen jodi a la, Nigeria, Somalie, Bangladesh, Birmanie, anpil lòt peyi tankou Nijerya kote ke chak jou gen yon scène d'horreur pil peyi an Afrik map mande m eske sa pa rive paske lontan lèm tande kelke teyoris antre nan yon vilaj yo touye e boule kelke sitwayen sa te konn fèm mal anpil ebyen jounen jodia la se mwen menm se nou menm kap viv sitiyasyon sa nan peyi Dayiti moun ki aletranje yo ap poze tèt yo kesyon pou di eske yon jou y ap gen chans vini nan peyi sila a, èske yon jou peyi sa a yo kapab wè l vin yon lòt Ayiti? Se grav. Se grav. E mesye l prezidan, mesye l premye minis, mesye l direktè jeneral de lapolis, lakominote entènasyonal gade nou, nou ajenou, n ap mouri. Di yon mo pou nou. Il fo fè kèlke choz, mesye l prezidan. Il fo fè kèlke choz, mesye l premye minis. il fo fer kelke choz mesye l chef de la polis si non tout ayisyen ap mouri.